Li telman komanse frekan. Wèl leve, menm asyèt yo li pa lave. Madout sa vin komanse twòp pou mwen vre nan kay lan. Hey men Meni, men Tenten, Meni, men ti mamoun pa lave veso yo. M konn m konn koman map jere l wi. M konn koman map jere l. Allo M anfòm wi bòs mwen Bon non bòs mwen ou pa ka fè bagay yo konsa Ou pa t gen tan rele m avan sa Efase tout sa ki nan mwen ki mal, paske ou gen kè sansib. Lave m, foubi m, pa wete fot mwen fè a. Netwaye m pou efase peche m nan. Mwen rekonèt sa m fè a pa bon, tout tan sa a m peche devan je w. Wi, depi m fèt, mwen fèt ak peche nan kè m. Depi nan vant manman m, mwen peche nan kè m. Bon mnjou donk ou menm isi a evansyon non e kounye a la depi ou tèlman alèz ou leve ou pran bib ou e bon mwen menm ki ka etidye labib ou pa fè anyen nan kizin non kite kay lan tou sal e alèz ou kòmanse twò alèz isi a m mèt de alèz ou di non pa menm lave Mwen gon moun kap vin kotem la. Epitou pa gen kesyon pou pozem nan kay la. Rapid fè sa rapid fèl rapid fèl rapid. Pase la pase la pase la. Moun alèz. Epi wè map tounen la pou pa fini. Sa nou pwoblèm. Wi. Oh boss mwen. Hey sa wap fè. Woy dat map tann ou la. Ah ou te gen ti fokis nan la. Ok nou konprann. Ou konnen m la m anfòm. Sak cho menm. Oh nou koze. Jan w wè m te di w lan pitit. Oh oh voyou voyou nou pa jwenn li la oh oh m konn yon pwoblèm konsa bagay la ye la matant mwen ap vann mwen menm rete bagay sa m paka konprann li fò m pale a matant mwen m paka konprann bagay sa pou m fonksyone hee. Misye ap banm lajan sam fè lajan mesye a rele la m vini m vini sendomeng nou la m vini m vini la m jwenn m jwenn tout bagay mwen m jwenn manje m dòmi m fè ti ti pwòpte men kisam te bezwen ankò mezanmi moun moun antrave isit wi fòm pale anpil mwen pou m konn sak pase mesye mesye a manke kenbe mwen mesye hee yon lòt ankò